Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay ok jodia se lundi 6 mars 2023 nou rantre lakay ou deja nap di w pou pase yon trè bòn semèn yon semèn kòd nan ren nan peyi dayiti men sila yo ki aletranje yon bon semèn tout de menm tande byen. La guerre Nou pap janm fin pale de sa et nous ne sommes pas fiers d'en parler. Parce que se yon peyi kap dechire, se yon peyi yap depatcha, se yon peyi tout ayisyen ki ladann, alò anpil ayisyen ki ladann antre nan yon konplo m ta kapab di pou fini avèk li. Maya te nan gwo difikilte. Hier soir. Alò m ta kapab di hier après midi. Tande byen sa m ap di nou an wi. Maya resevwa anpil frap. Men kòman Maya fè pran frap. Paske pandan tout après midi hier la, anpil moun ap ekri m pou di mezanmi, nèg y ap fin a Maya. Pa bliye Maya se yon zòn, tande byen sa m pral di nou an, yon zòn ki gen anpil polisye ladann. Nèg sa yo te jire pou yo di ke Barbecue p ap vin fè yon seri de ekzaksyon nan zòn pa yo. E yo te toujou, m ta kapab di, fè alye ak Belair pou batay kont G9. Kounye a men sa k vin pase, Belair vin gen pwoblèm ak Solino. Nou wè, nou konn sa k pase? Mwen ba nou anpil pwen ki lakòz. animozite sa entre kempès nèg soline yo e manno manno 90 kounya kòm anpil nan nou konn pwoblèm nan moun bèlè fòk nou denonse moun solino fòk nou denonse paske se nou menm kap resevwa frap yo se nou menm yap pike ak ponya yo paske nèg yo yo leve goumen antre yo men konsekans la se nou menm kap peyel. Kounya m pral eksplike nou Koman yo fè vizite nèg maya yo Nèg yo pran anpil frap Genyen yon diskisyon ki fèt Nèg solino yo di Yap fini ak kempès nèt Yo vle desann pou yo pran kempès Nèg sa yo nan kad batay sila Kòm se polisye, oubyen se nèg ki di yo polisye, yo fè tchèk sou Maya. Lè nèg yo tcheke Maya, yo di pou Maya kanpe avèk yo nan batay kont Kempès la. Nèg Maya yo di non, paske lè nèg krache dife, nèg je nèf yo te toujou bezwen pote boure sou yo, se Kempès ki te konn kanpe. Kounya a. Nèg yo estime ke se yon afron paske la a se polisye k ap reponn polisye. Sa w tande a la a, men batay la wi. Men pote boure a, alò m pa kab di batay, pote boure. Epi, Maya jwenn sa a. Mwen pote kèk ti videyo pou nou, pou m montre nou kòman bagay la te bosal. Enjenyè Richard, Enjenyè Richard sa k genyen? Bal pase lakay w yon ti dife papa. Pa fè kaka non papa. Te gon swat ki te ret anndan kay la la papa. Swat la vole kite kay la l pa ede n goumen papa. N ap pase nan ti dife kanmenm. Ou konprann sa? E bò lakay ou a n ye la. Ou konprann sa w wè? Kay la m nan kè Maya la. Again, nou mèt boule l pou ou enjenyè? Ou konprann? Map boule l. Sa e bakòp san plak. Ou wè lè n pale w de bakòp san plak la, ou konnen. Map boule l. Kouvri l, kouvri l. Ou konprann? Ou konprann sa m di w la? Sa e bakòp san plak cheri. Bakòp san plak. Nan kòb san plak atè a la. An granmoun cheri. Epi tou kanpe goumen li. Si w ka kenbe kenbe. Ti vòlè yo menm anndan marè la bann vòlè. Menm la m nan kè nou la. Bann kalanbè. Ou konprann? Lè yo pale w de bakòb san plak. Ou panse e jwèt? Men nou la. Ti vòlè ki rele Jerry Le Brave la. M atè a tande ti vòlè. Vin de sou sòl la. Mwen sèlman fè yon konsta. Konsta ke mwen fè, m ta kapab di bandi yo sanble plis solidè ke polisye yo. Konprann sa m ap di nou an. E bandi yo sanble plis solidè ke polisye ki ta bandi. Paske Kempès et an danje I la aple Izo, Izo vini vit. Kant Ti Lapli li menm li an danje, li bezwen bakòp wap jwenn nèg ki pote bakòp vit. Men lapolis pa bliye lè li an danje, li mande ranfò, li pa jwenn ranfò. Kounye a an nou di tèt nou yon bagay, polisye sa yo ki desann la a, k ap bay bwa kale, èske se polisye ki pa nan bandi? On kestyon mwen poze. Polisye sa yo ki desann kap bay bwa kale eske se polisye ki pa nan bandi? 2, Polisye sa yo ki desann la kap korije oubyen ki vle korije nèg Bèlè yo eske polisye sa yo yo pa gen lòt klan ki akonpanye yo? Kestyon map poze. Eske nan batay sa a tou G9 pap bay bwa kale? Kestyon kap poze. Eske nan batay sa a tou kòm bandi gen plis bal ke polisye, gon kote kap rive polisye yo pap a kou de minisyon? Konsta ki fèm mal, se ke map gade yon videyo e m tande kisa m ta di yon polisye oubyen yon chèf de gang kap pale oubyen yon bandi kap pale avèk yon lòt kòlèg oubyen yon polisye. Paske bagay sa son espageti liye. Mwen triste pou m wè ke nèg nan peyi dayiti yo pi alèz pou yo goumen, yo pi alèz pou yo fè gè. Olye pou yo antann yo. M vin wè nan peyi dayiti lè yon moun ou an difikilte ou pa bezwen rele la polis. Chache 2 3 kolon nou. ki polisye, chache de twa kolonn ou ki bandi, rele yo pito. Sa fè mal. Pou mwen, m ta kapab di, polisye pi vit pou kanpe goumen ak lòt polisye parèy yo, olye pou yo ta rive antann yo pou yo chase bandi. Se tris. E m konprann ke gon lè k ap rive. Nap oblije dekante bagay yo. Chak moun ap pran kan yo. Polisye ap oblije pran kan l. Mwen santi ke se revoltan. Sa kap pase a la, li pa bezwen ap pase. Se yon fo fim kap jwe. E potan on è an plenn reyalite. Eske nou konprann? Eske moun Belè merite sa? Map gade sou yon seri video, kay boule. Gen moun ki boule. e gen lòt kan ki ap pwofite de sa yo ta kapab wè anfas lan pou kontinye mete Belè ajenou. Pou ki sa? Il y a un mec qui s'appelle Kempès, nèg yo gen pwoblèm avèk li. Èske nou konprann? Èske Solino te merite sa? Fè moun kouri, gen moun ki blese, gen moun ki pran bal pou yon grenn nèg ki rele Manno. E sa pou nou konprann nan. Fok nou di bagay yo. Jounen jodi a la par le simple fait que Maya di li pa anvi antre nan batay paske li pap al batay kont yon moun ki te ede l lè G9 atake men sa l merite. Konprann byen sa map di nou an wi. Dan lavi oubyen dan sèt reyalite, gen anpil blòk oubyen de polisye ki oblije konpoze ak bandi pou frape moun. Kounya la w pral di ke e li pa nòmal paske se kempès nou bezwen dechouke, nèg yo pa oblije di yo p ap batay kont kempès. Premye sa pou konprann Kempes t ap defann yo. Sa se youn. Dezyèm bagay, yo t ap batay kont yon moun ki rele G9. Jounen jodi a la a, menm G9 sa a ralye avèk nou pou kapab bay bwa kale. Ayiti sa a, se yon Ayiti tèt chaje papa. Antouka m pral kite nou la avèk divès sitwayen nan Pou m antre. Lè m antre m pa ka pase. M oblije m bay vag. E vag mwen menm m anvi bay la. Ou konprann? E vag m anvi bay. Ae m pa ka bay kòb pou e pou granmesi m ap bay kòb la. Ae chak lè w vini biwo kraze m bay vag mwen menm. M bay vag. M fini. M bay vag. Ok. Si gon mesaj pou ou fè se pou otorite yo. O si yo gen. O e pou e pou yo ouvè imigrasyon anlè a. Ou konprann? Si la e pa imigrasyon l ye. Pou yo ouvè imigrasyon anlè a pou moun travay nòmalman. Ou konprann? Pou moun rantre yo jwenn sèvis nòmalman e sa e sa sèlman map mande otorite yo e men mpa mande yo pou fè anyen mwen ankò non fèm ka fè paspò a si e Biden yo vle mal jwenn mal jwenn Biden mfini ou konprann wi. Mwen menm pèsonèlman mwen genyen anviwon 7 jou depi ke map frekante la men daprè. Enfòmasyon ke m genyen, avèk kèk moun m pale, gen moun ki la yo di m yo gen yon mwa, yo genyen twa semèn, gen moun ki sòti byen lwen, Okay, byen lwen pou yo vini la. Men mwen menm pèsonèlman m genyen anviwon 7 jou, m poko janm ka jwenn sèvis depi lè m vin la. Men si w pa gen yon reskonsab menm ki pale avè w menm, ki ta menm ba w espwa menm? Non, e onètman, responsab, ou pa wè figi moun sa yo. Okontrè, Ou pa menm ka konnen kiyès ki responsab. E paske moun yo di ki anplwaye yo pa genyen ki idantifye yo kòm anplwaye, yo yo menm jan avèk ou ok. E lè w kanpe nan ling nan e ou gade yo di w moun ki anplwaye yo lè y ap vini nan do pa yo ou wè nan do yo gen nenpòt 20 moun, 15 moun nan do yo, ou pa ka idantifye kiyès ki anplwaye ak moun ki pa anplwaye. E sa ki koz tou, lè moun yo ki nan liy nan yo wè ke yo kanpe nan liy nan y ap pase mizè nan yon liy epi anplwaye ap vin avèk 15 moun, 20 moun, dèfwa menm anplwaye konn pa ka antre paske yo anpeche yo antre anndan an e pou evite ke. moun yo vin ansanm avèk yo pa pase sou yo. Yo aprann nou epi nou pandan moman boutiraj yo konn bay gaz moun konn arive mwen esou ou menm ou viv sa. M viv sa, mwen menm mwen pran gaz, ti moun la pran gaz, gran moun pran gaz, nèg yo pa pè yo pa krent e yo lage gaz nenpòt kòman menm si wap di gen ti bebe la dayè mwen menm an pèsòn m te tande yon polisye di konsa. Ki mele ki mele dèyèl ke ke timoun pran gaz. Men pou ki rezon yo bay gaz konsa. Lè yo bay gaz lan se lè gen anpil bourara se lè popilasyon pote boure sou yo ala ala an anverite lè lè a pou ouvri jisteman lè a pou ouvri yo pa ouvri pou pou pou pou pou popilasyon an li gendwa ouvri pou moun patikilye. Popilasyon menm bezwen sèvis li wè se bagay patikilye kap fèt, li pote boure donk lè yo ap pote boure konsa yo vin pa gen kontwòl popilasyon an epi yo lage gaz pou kapab disperse popilasyon an. Non mwen menm m pa m pa rann yo sèvis sa, m pa rann yo sèvis sa, mwen m abite dèlma 75 e. M peye 30 dola machin chak jou pou m vin la. E lè m gade mwen wè m ap pede depanse kòb machin. Mwen aranje m gen yon moun sou chanm bas la m aranje m dòmi bò kote l lan. Men gen yon moun la se la yo dòmi jan yo di w lan. E mwen menm chak maten kòm m pa soti Dèlma ankò m toujou nan yon jan pou m dòmi pi pre. E katrè senkè m gentan devan baryè a pou m kapab gentan antre anndan. E gen anpil moun ki konn pa gentan antre. Tout midi konn deyò. Mwen menm Mwen menm kòm m wè bagay la se may ke l ye, m mete may mwen, m konn goumen menm si tankou lè y ap ouvè pou yon patikilye, ou menm ou tou fè yon jan ou fè fòs menm si y ap ba w baton, ou fè fòs, ou kouri rantre pami pami lafoul, ou pote bri sou polisye yo, pòt ou pòt ouvè, yo pèdi kontwòl ou ou rantre epi lè w vin rantre tankou tankou madi an a senkè m te la, senkè m te gentan anndan an m kanpe nan liy, senkè di maten m te gentan anndan an la a, m te gentan anndan nan liy. Si bagay la ta fèt annòd, m te ka anviwon karantyèm moun. Si bagay la fèt an òd, de 5 è a 4 è de lapremidi ke y ap fèmen an, m ta dwe tan pase deja. Imajinevou, depi a 5 è m la, li, se a 4 è nan apremidi an m resi jwenn chans antre anndan an, e lè m rantre an, yo di m tout bagay fini, m, m, m al lakay mwen ankò. Monchè, si m ta gen yon mesaj pou m voye bay otorite peyi m yo, m t ap di yo fò yo aprann respekte tèt yo kòm otorite, paske Leta an defayans. E dayè tou, e pa, e pa, e pa paske Leta an defayans ki fè ke ou wè, Pèp la, moun yo, yo santi ke yo ozabwa, yo pa wè kote, yo pa wè espwa nan peyi an ankò ki fè ke ou wè foul moun sa yo ap goumen pou yo kite peyi an. Mentenan, si nou, si nou, si, si nou ap fè yon bagay, si nou vle respekte tèt nou, fò n ta vle, fò n ta fè bagay la avèk estrikti, avèk, òganize bagay la, mete, mete lòd e prensip nan bagay la. Imajine w ke se polisye pare, se polisye k ap mete, k ap mete dezòd, k ap, k ap, k ap bat moun pou en rien. Ou kanpe nan yon liy, Ou respekte ling nan, yo menm yo fè yon ling, ou fè ling nan, lè w gade y ap vin avèk 15 moun, 20 moun nan do yo, epi y ap bat ou, y ap bouskile w, mwen menm m pran baton. Gen polisye ki tèlman bat mwen dènyèman la a, e menm jiska prezan senti m, m poko, m poko, e nan remèd mwen ye. Yo, yo ba moun kalòt jan yo vle, yo fè sa yo vle ak moun, paske popilasyon an pè yo. Donk si m gen yon mesaj ke m ap voye se respekte tèt yo, respekte moun, fè bagay la avèk lòd, lè sa a, menm yo menm tou l ap bon pou yo paske y ap, y ap rantre plis kòb. Yap rete plis kòb. Yon bagay sal mafya kap fèt la se pran lajan moun menm polisye nan bagay lan m pa pè dil yo pran kòb nan men moun pase ak moun 2 mil 3 mil dola pou yo kapab pase andan apre yo mete w nan kote yap fè siyen paspò lan ou menm ki kanpe nan lig nan depi maten wap kanni nan lig nan se vrèman yon bagay mafyatize kap fèt la. Nou menm ki gen responsabilite pou nou bay popilasyon sèvis nou potko pare. M ap pale de responsab yo, nèg ki chaje pou pwodui paspò oubyen ki chaje pou fè moun nan vini pou ba l mwayen pou l gen yon dokiman de vwayaj. Nou pot ko pare ditou. Imajine w lè gen eleksyon yo fè tout sa yo konnen pou moun vote. Poutan lè se yon paspò ou bezwen, ou oblije al pase pa yon raketè, byen ke sezon sa raketè yo pase mal, paske menm raketè pa ladan l. Lè w byen gade yon gwo sant konsa ki rele jimnazyòm, poutan lè w antre ladan l ou gen pou al pase nan yon ti koulwa pou w antre nan yon ti pòt kote ke 100 mil moun ap vini pa jou. Yon ti pòt. Èske yon ti pòt, yon ti chanm kay ka resevwa 100 mil moun pa jou? Sa se yon moun ki gen yon lespri koridò oubyen m ta di, an dotre tèm, sa se yon moun ki gen yon, ki, ki, ki ap fè krim. Se se krim kont limanite. Paske ou pa ka voye, ou pa ka gen 100 mil moun pa jou nan yon sant pou l ap pase nan yon ti eskalye, pase nan yon ti koridò, pou l antre nan yon ti pòt pou l al, pou l al fè yon paspò. Fò nou kòmanse reflechi. Kounye a, jodi a, nou nan an 2023. Lemond evolye, nou menm an Ayiti nou pa kab fè grimas nan figi moun, nou pa kab fè bagay ki pa bon nan figi moun. Ok, antanke res, si m te konnen direktè m t ap di direktè monchè m ba w zewo sou dis. Ou pa ka responsab yon sant, ou gen tout bèl espas sa la a, kote ou kapab alimante kazye yo youn aprè lòt, ok, ou mete konpitè yo youn aprè lòt, epi ou mete separatè, Epi depi moun nan vini li wè kote li pral fè paspò a l ap rilaks. Men lè w sere paspò a nan yon ti kwen, nan yon ti pòt, moun ap goumen pou y al fè l. Kounye a moun ap mouri, moun ap tonbe endispoze. Dènyeman la m ap asiste yon demwazèl ki tonbe la, kè l ap bat a 90. Ou ka konprann sa? Kè l ap bat a 90, sa vle di li te ka mouri. Nèg yo pa p panse anyen, nèg yo pa p fè anyen. Nou menm ki jèn, ki te ka fè travay la pi byen, yo mete nou sou kote. Se yo k toujou kapab fè poutan. Yo gon lespri koridò, nèg yo gon lespri ki pa syantifik ok. Mwen menm Abel Pub m tap mete tout kazye atè a la nan gran sant lan la epi m tap fè moun yo vote youn aprè lòt epi rantre yon kote sòti yon lòt kote ou pa gen afè al vire pou tounen se zewo sou dis totalman. Sa vle di dezespwa, tout moun wè la pa gen espwa ankò paske imedyatman anplwaye a ale oubyen direktè a pa la anplwaye a ale pa gen kouran etc. Pa gen espwa pou fè paspò ankò, moun yo poze. Kounye a se moun k ap kale wès, moun ki vin pèdi jou la, 22 jou, 15 jou, moun ki deyò. Epi bagay sa li pwodui yon pakèt dezòd. Gen jèn fanm la ou pa ta panse ki nan echanj, movèz echanj avèk lòt moun pou radòt, pou l ka kenbe jou, pou l ka fè de twa jou isit. Ou wè li? Pa gen koz san efè. Se konsa wi. Mon chè, gen moun m konnen ki gen 3 jou ap dòmi la. Gen yon lòt moun ki te di m li gen 5 jou ap dòmi la. Malgre ou dòmi la, demen maten ou leve ou pa ka fè paspò a. Li pa janm fè l, bon lè yon polisye vini, li tou fè bak. Ou pèdi plas ou an, epi li rale 12 moun. Polisye yo, mesye, mete dlo nan diven nou paske se Ayisyen parèy nou ki bezwen fè paspò a. M pa di nou sa pou n make m non. Se Ayisyen parèy nou ki gen fè paspò a. Nou te ka pase de twa moun, men lè w gen yon lis douz moun nan men w, w ap fè retire twa, retire tè pye pou ke je mi mèt, yon bagay konsa. Li pa gen sans. Ok, li pa gen sans. Te gen yon timoun ki te mouri nan Dèlma 31, men la m pa ko nan jimnazyon non, m pa tande sa. Men gen moun blese. Gen yon sitwayen ki pran yon bal nan pye la avan yon pye l kraze la devan baryè a la. Kès li te tire lè sa? Ah monchè mwen menm m pa la pou m di kès li te tire ou pa men m te wè ke misye resevwa yon katouch nan pye e pye a te kraze. M pa konn ki moun ki te tire. Men se kou te rantre vin fè paspò a ke l te tire a? Egzakteman. Rantre la difisil. Si w pa gen gason, w pa gen jèvrin, si w pa p manje depi lakay ou andeyò, ti yanm ou ti bannann ou pa ka goumen la. Ou konprann? Pou mwen menm m goumen m rive plizyè fwa nan m rive plizyè fwa nan kote yo fè yo fè foto a. nan ti chanm nan kote yo mete pou 100 mil moun nan, men lè m rive yo di m pa gen sèvis. Paske lè m rive, m rive tankou egare, nan mwen ale e nan goumen m te ye. A, monchè m t ap di, m t ap di Ayisyen pa aprann renmen Ayiti. Paske se paske nou pa renmen Ayiti ki fè n ap kite peyi a an mas. E lè yon popilasyon ap kite yon peyi an mas, se dezespwa total. E Ayiti sera byento un gran pays. Mwen menm, m pa la pou m kite peyi m, m la pou m bezwen vizite yon lòt peyi. Mwen menm m pa la pou m kite peyi m. Paske e nan peyi m, m aprann manje bon ti yanm, bon ti patat, bon ti veritab, bon mango. Epi se la gen bon fanm kreyòl tou, atansyon. Anpil moun pral plenyen lè yo rive. Paske m konnen, m konnen gen kèk bagay m konnen. Pral gen play wi. M gen 2 semèn la. M gen 2 semèn la m poko janm ka fè paspò a. M gen avèk mwen de twa lòt zanmi tou nou familyarize nou ansanm ki gen 3 semèn ki poko janm ka fè paspò a. Imajine w m paka al ofri yon moun kòb. M wè li yon ti jan absid pou al ofri yon moun kòb pou l ban w yon sèvis. Kòb la m ofri l la kote m jwenn li 1. Ki kòb li ye 2. Epi m pa genyen l tou. Monchè depi se goumen liye map goumen depi se gen lòd map met lòd paskem la mfè paspò a. Eee kite peyi a ensekite a se ensekite an ayiti son bagay ki tanporè ensekite an ayiti pa stab ok premyèman mpanse se pwoblèm mwayen de viv ok se pa gen manje pa gen dlo pa gen pa gen kote pou dòmi se sa yo ka van ensekite a ensekite a chak jou n tandel. Men se Toto toujou tande l. Pafwa w pa menm wè l menm. Gen gen defwa w pa menm wè l. Gen de zòn ou tande yon bagay pase w pa konnen l ou pa konnen l. Ok. Pou mwen menm se paske lè w travay ti kòb ou touche a pa ka fè anyen pou ou. Se premye bagay ki fè yon moun ka vle kite Ayiti. An an an an nou eseye, m ap di yon mesaj, an nou eseye fè Ayisyen ren e kwè nan lanmou, kwè nan peyi yo. Paske tout pèp fèt pou viv, tout pèp ap viv. La Frans te gen plis pwoblèm pase nou. Lèzetazini te gen plis pwoblèm. Otrefwa, gen yon peyi nwa, Lewonnda te gen plis pwoblèm pase nou. Men yo rezoud li. Yo rezoud li. An nou kwè ke Ayiti jodi an posib pou demen pou nou kapab viv sou yon bèl tèren ke Endyen yo te ba nou, Afriken yo te ba nou, pou nou pran swen tè a, pou nou viv ansanm.